Byenveni sou chanèl Bondetay TV Nan videyo jodi an mwen pote yon aplikasyon kap pèmèt ou fè yon entwodiksyon pou chanèl YouTube ou byen aoutro ou byen sos Kwa whatever sa ke ou ta vle logo, animasyon Aplikasyon sa gen yon pakèt bagay, ou menm ki gen yon chanèl youtube ki pa vrèman gen yon bon entwo pou li, ou menm tou ki gen yon biznis ou ta renmen fè ti pwomosyon, ebyen aplikasyon sa ba w yon pakèt an pakèt aksè. Note byen, li gen yon pati ki peye tou ladan, men si tout fwa ke ou ta vle tankou retire kadna ki sou lòt template yo, ou kapab gade videyo ke y ape ba w yo epi tou l ap tou retire otomatik. Ebyen ann gade kèk grenn egzanp pou ka konprann de kisa ke Ou menm ki poko gade pati 1 an kote ke mwen te eksplike 4 aplikasyon ke wap bezwen si tout fwa ke ou ta gen laptop ou byen tou ou pata gen laptop se sèlman telefòn ou mwen te gentan fèl deja but sa se pati 2 an pati 3 gen poul vini make sure ke ou abòne avèk channel lan pou pa rate oken video ke nap poste sou channel lan nap tounen. Bon detay TV. La nou pral ouvè app lan pou nou ka wè ki jan tankou kòman nou kapab fè ti bagay yo la. Bon la nou ka wè ki valè koze ke li gen ladan li gen tankou si tout fwa wap fè fas a fas li gen logo ladan la yo se tout tankou tout tankou template yo ou ka neke pran yo ou menm ou menm kap fè maryaj ann pran egzanp ok nap pran yon egzanp sa m pral montre nou kòman pou nou kapab ok la nou pral montre nou de bagay epi nou ka gen kèk grenn ide. M pa vle videyo sa twò long but nou menm m ap kite pou nou ka al download li. So la an di m vle mete logo bon deta la pa vre kòm m tou gen la m ap jis pran oubyen ou gen dwa chwazi lòt bagay pa w ou konprann ou gen dwa chwazi lòt foto pa w. An n di m te vle mete sa nan fason an n di m vle mete logo an yon fason ki parèt konsa ok. So n ap peze save epi la n ap mete. Bon detay maryaj ok watch pou wè nou pral mete bon detay maryaj so watch pou wè guys nou pral wè bon detay TV um, map fon ti mete l konsa epi la li menm map mete ok guys pa rim nan la nap mete sou YouTube ok Bon la nou ka wè tankou kijan bagay yo gentan ye la nan moman an. Ann gade pou n wè. Kijan bagay yo vle. Ou menm nan ki ann di la ou ta vle fè yon awoucho pou chanèl YouTube ou tankou awoucho an se lè ke ou pale tankou lè ou ap fon. Yon video ou ta vle tankou mete sa nan fen an pou ka mete lòt video pou li. Video sa a map edite l. So la nou ka wè de bonbon sa a. La map jis tankou retire pay ou a epi map mete non Bondetay TV. Ok ann gade pou nou wè byen. Nap wè map pran tèks 2 an map mete l epi m mete Bondetay TV. Map pran twazyèm tèks lan. Ki se Twitter an, mete bon detay. TV. La a, m fini. Tèks 4 lan. M ka di abòne avèk chanèl la. An n gade pou n wè. Abòne ak Bon Detay TV. An n gade pou n wè kòman bagay la ye. Ok, n ap eseye play la pou nou bay. An nou retounen dèyè nèt, n ap wè. Sou la, wè l, ok, bon bagay. Sa vle di, kounya la, m gen dwa tankou ou chwazi mete ti logo an, nan ti tèt tonton sa la nou wè la, ok. An nou pran imaj, e kòm m te gen imaj logo an la deja, n ap pran imaj lan la. Epi bon, m gen dwa agrandi l tou, se tou. Kòman sa mach sa m pa bezwen sa ok nan nan pran lòt egzanp tou piti tankou m ka montre nou de bagay ok so la li gen tout kategori ok la n ap wè ke li gen chaje bagay ladan kote ke nou ka fè yon pakèt bagay ansanm avèk ti app sa m pral montre nou lòt bagay ankò ban m wè kiyès m kiyès m ta pran la pou m ta montre wè la li gen yon pakèt kalite ladan ou konprann. So ou menm ki fè chanèl manje, ou menm ki fè zen, ou menm ki fè nou tkou bagay news la ou ka wè ke li gen tout ti enfòmasyon ladan ok. App la rele Intro Maker ok. So m pa pral montre nou tout bagay sa se tout kategori ke li gen ladan nou kapab itilize. Nou wè la li gen glitch. Sou tou kalite de bagay nou bezwen pou nou ka ou menm ki fè vlog ou menm ki fè chanèl kap fè manje ou menm tout bagay nèt ok so pa bliye al ale download app lan ki rele intro maker pou kapab fè video tankou pwofesyonèl. Tout sa w sot wè la yo se tout aplikasyon an genyen ebyen li gen plis bagay toujou kote ke mwen pa menm ouvè kote ke map kite w pou ka al download li ebyen tout sa w wè la tout se anndan aplikasyon an kote ke m pa menm moutre tout bagay map kite w ale download li li rele entwo meyke lè w fin download app sa lè w ap fè bèl bagay vin anba videyo sa kòmante di m kijan ke ou kontan le fèt ke ou gen yon ti app konsa ou menm ke t pa fò nan fè gwo tonton. Adobe After Effect yo, ebyen aplikasyon sa a baw tout aksè pou ka fè tout bagay fasil. Se nèg ki retire pa yo epi ou menm ou mete paw ladan ki trè trè trè trè trè fasil pou ou menm ki pa fò nan bagay laptop oubyen ou menm tou pa gen yon laptop, ou pa bezwen laptop si tout fwa ke ou pa gen yon laptop se sèlman telefòn ou, m panse ke tout sa yo se yo menm wap gen bezwen. Si ke ou pat ko gade pati 1 an map tou fè w referans lan pou w ka al gade l epi tou pa bliye abòne avèk chanèl lan pou w pa rate